Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Esaü Cesar alyas Tijan jwenn arestasyon l tèt chaje mezanmi nan peyi dayiti ann tande sa non. Flash! Flash! Flash! Flash! Mesye, mesye nan moman nap pale la a, Esaü Cesar ki se jounalis radyo tele eklè ki fè emisyon maten deba avèk Louko Dezi, E aktyèlman la a, pou le moman la a, dcpj fèk arete misye la a Dèlma 33, yo minote misye, yo bay manda, yo prezante misye manda a epi yo ale avè l nan dcpj. Ok. Nan moman n ap pale la a, Ezayi Seza ki se jounalis Radyo Tele Eklè, Radyo Tele Eklè san prese, misye anime emisyon ki rele Maten Deba avèk Nico Désir, Li antre nan manman Ariel. Li antre nan manman Elbe. Li antre nan manman tout otorite nan peyi a e l mete yo an defi pou ta kapab arete l. M te sèlman di konfrè mwen atravè yon emisyon, menm lè w wè yon peyi ap redui an sann, menm lè w wè pèsòn moun pa respekte otorite nan peyi an, men se yo k toujou rete otorite. Depi w wè lapolis kapab pran lòd nan men lajistis, pa gen pèsòn yo p ap arete. Kit ou te gang, kit ou te sa w te ye, pa gen pèsòn yo pap arete. Mwen m te on ti jan wè kòlèg mwen e konfrè mwen peze twòp sou akseleratè lan. Paske m te ka dakò ke bon bagay la rèd se vre men fòk ou evite di yon seri de bagay. E sa te fè sitwayen an tèlman mal kote ke nan kad emisyon sa li te menm pete kriye. M pèmèt ou nèg la kòm otorite nan moman pala pala la konnen gyèt manman tout nèg Ariel Henry konnen gyèt manman e Elbe konnen gyèt manman e Lafontan konnen gyèt manman non non lèske e kidem konnen gyèt manman tout otorite nèt bon mèt ou nèg an defi an maten la poto manda bay polisye manda vin aretem la mande bondye m fann la Men defi pam nan maten an la, mwen di kolon gyèt manman tout otorite nèt, tout otorite nèt nèt nèt, tout otorite sa k di otorite yo ye, kolon gyèt anakonn badè, kolon gyèt manman nou tout nèt, mete yo an defi, mete yon manda nan mouda m la kounye a la, mete yon manda vin arete m la a nan radyo a la, kolon gyèt manman nou tout nèt, nou pa kapab, fò n konprann ke n pa kapab, kolon gyèt manman nou tout nèt. Pa gen moun k ap dirije peyi a la. E silvouplè dcpj, komisè gouvènman, pa janm pèmèt nou voye manda ban mwen, pa janm pèmèt nou voye konvokasyon ban mwen. Le jou mwen menm m ap pale la, toutan sitiyasyon ki la a pa rezoud, sa yo men si n konprann paske yon moun radote nan radyo nou konprann pou n voye manda, konvokasyon, envitasyon, ale nan mèd pou ayisay. Avèk les autorités en place pou mete peyi a nan sa l ye la. Je ne comprends pas! Doktè Ariel Henry! Si m te gen posiblite m pap ba w manti tonnè boule m maten an la, m fout nou koudeta. Malerezman m pa gen pouvwa, m pa gen mwayen de ma politik, m pa gen mwayen nan men m pou m bay koudeta. Paske m anvi ba yon koudeta! M fout anvi ba yon koudeta! Paske lè otorite pa kapab fè anyen, e sa ke lame a te konn fè de koreksyon demokratik. Sitwayen yo pa ka pran responsablite yo. Mwen santi m bouke M pa konn, yè swa m pa ka dòmi. Si n ap gade m byen pou n wè, m pa ka dòmi. Nou wè figi m byen? Figi m pati. M pa kapab! M pa kapab! Chak jou m vin radote nan radyo, Patrick Joseph, e m pral bay vag. M pa kapab ankò. Paske m ka mouri la mwen menm, nan mikwo sa. M ka mouri paske m pa kapab ap sipòte yon seri de radòt konsa, Louko Desime pa wè si w ap kontinye. Nou lage nou lage nou lage. E gen bagay ki rekile. Ezayi Ezayi e bagay la rèd bagay la di se vre men se gason ou ye e si ou anvi bay koudeta fòk ou pa fè montre e pwen fèb ou tou fòk ou kanpe kòm e sèlòm kanpe tankou yon bon sòlda. An sa m di w lan, e grenn nan mouda jan w toujou di l. Esaü César te konvoke yon premye fwa pa dcpj, Direction Centrale de la Police Judiciaire, ansanm avèk Louko, o pwen ke ebyen te gen anpil moun ki te vini an soutyen avèk jounalis sa yo nan kad afè ki gen a wè ak asasinay Eric Jean Baptiste. Paske te gen afè Ti Jan la nan emisyon Maten Deba. Ebyen gen pawòl ki konn di se sak fè w wè yo eseye rele nèg yo la lajistis pou kapab bay kelke enfòmasyon. Anpil moun te estime ke se yon sòt de pèsekisyon. E jounen jodi a la a m ta kapab di Ezaü jwenn arestasyon li eske gwo jounalis sou rezo sosyo kap denonse yo yo pa pou bokou nan arestasyon sila a paske Sa gen yon mwa depi ke Morvan te deklannche kont Esaü Cesar ansanm avèk Louko Desir. Men foto sa mwen pote pou nou, si nou konnen sitwayen sa, ebyen fòk nou ta kouri bay enfòmasyon sou li paske li Gran Gwav, nan men moun Gran Gwav, e la yo voye foto li bay kote yo rekonèt li, Azèk nan zòn sila a te tou pwofite voye yon voice bay ekip RL Prod lan pou kapab fè mesaj sa a pase. RL Prod, Grangou av rive sou, Grangou av rive sou la. RL Prod, M pral voye yon foto ba w la avèk tout 4 demalòg moun sa a, fè l rive sou Smart la pou nou. Pou yo antre an kontak avèk komisarya Grangou av la. E komisarya sou Smart la a tou, nou voye foto sa a ale paske moun sa a nou kenbe li Setyèm seksyon Jera, komin Gran Gwav. Ok. Misye di nou li kite Sous Matla, li pase Leyogàn, li tonbe Gran Gwav. E Gran Gwav nou menm, nou gon klima lapè la, nou pa ka bay moun vin kraze l nan men nou. RL pod! RL pod! RL pod! Ou se sèl nèg inik. Anlè a la m plis tande. Se azèk Justin le nèg di ti nènè premyè seksyon teta bèf komin gangwav. Ok frè m. Fè sa rive pou nou nan zòrèy tout moun sou Smat la pou yo ban nou detay sou eleman sa a. Silvouplè. Epi lapolis lapolis sou Smat la antre an kontak avèk lapolis gangwav. Silvouplè. RL prod. Men foto avèk tout kat demalòg la. Sa m pral di an la, m vle chak grenn moun konprann sa Azèk Justin Lenè pral di nou sou komin Gran Gwav. E sa m ap di a la, li pa gen plezantri, li pa gen jwèt ladan l. Ok! M ap pale dò avèk nou. Epitou tande, kapte, epi aplike! Tande byen. Moun Gangwav kòman nou ye? Kòman sante nou ye? Kòman aktivite nou ye? Gad yon ti klima lapè n ap viv jounen jodi a. Nou goumen pou sa anpil. San m koule pou klima sa a. Anpil montay fèt sou do m pou klima sa n ap rejwi jounen jodi a. Tande byen. E sa m pral di a, tande konprann. Èske yon sivil gen kote pou l sere moun? Ki kote yon sivil gen pou l sere moun? Ann ale. Onivo Gran Gwav. Ki moun ki gen kote pou l sere moun? M pral ba ou yo kiyès ki ka sere moun nan komin nan. Se lajistis, lapolis. Lameri, Kazèk avèk Azèk nan avèk delege de vil yo tou nan seksyon kominal yo. Se nou t gen kote pou n sere moun. Se nou menm ki gen kote pou n mete moun. Ki kote nap mete moun sa yo? Ki kote Azèk, eskize m, ki kote lajistis gen pou l sere moun? Lapolis, Lameri. Kazèk azèk. Ki kote nou gen pou n sere moun? Ban m dekri ki kote pou nou. Tande, tande, tande, tande. Men ki kote n ap sere moun yo. Nou gen komisarya. Se la nou menm nou gen pou n al sere moun. Nou gen simityè lan. Se la nou gen pou n al sere nèg ki fin al chache nan yon kay k ap fè replik avè nou, se nou ki gen kote pou n sere yo, nou pa di oken moun al sere moun lakay ou. Lè nou pran yon enkoni lakay yon moun ki vin sere moun nan lakay li, se tou arete ni mèt kay la ni enkoni an pou n al ba l sò ke l merite a nan komisarya a. Mèsi. M ap fè mesaj sa pase pou yon sitwayen ki ekri mwen depi vandredi e li menm voye yon voice ban mwen men mwen p ap pase voice la Gen yon sèten de Dominik ki ta fè misye yon kou. Dominik Pyè, e li evidan pou ta tcheke sitwayen sa ou pran kòb la nan men li an, pou regle aktivite sa pou li. Paske, m panse ke si yon moun ap goumen pou l reyisi lavi li, lè l gen 2 goud, li konfye nou 2 goud lan pou nou fè yon travay pou li, nou pa kab antre nan lojik bay mato. Depi w ap bay mato, yon lè, ou kapab pran bwa kale zanmi m. Donk, m swete ke ou antre an kontak ak sitwayen an. Si pou remèt li lajan l pou kapab remèt li lajan l paske fè lajan pa fasil. Sitwayen sa a m ap pale de li an, m kwè li gen yon paspò nan men w ansanm avèk 1175 dola ameriken. Donk tanpri antre an kontak avèk li pou kapab jere kestyon sila paske li pa nòmal pou antre nan lojik eskwokri.